N ap salye pèp ayisyen an jeneral, n ap salye dyaspora yo, n ap salye chak manb e fòs revolisyonè GNF an fanmi e alye manyen youn manyen tout. E nou salye pèp ayisyen, n ap salye moun nan Nip, n ap salye moun nan Sid, moun nan Grandans. Nou konnen nan moman an E bagay yo pa dous pou nou menm aprè tranbleman de tè ki sot pase a. Nou fè konferans de près sa pou nou anonse nap fè yon trèv nan goumen ke nou ap mennen pou mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Nou fon trèv paske nou menm antan ke lidè responsab nou chwazi fè trèv la pou pèmèt ke lopital avèk kèk lòt Biznis ki enpòtan pou Leta e pou peyi an, yo kapab ravitaye yo an karbiran. Nou konnen jan n t ap di l deja, kontrèman avèk sa moun t ap di pou ki sa goumen an se anba l rete, nou menm nou di l e nou repete l nou fè yon batay estratejik. Hehe map profite reponn. Dabitid m toujou reponn moun sa yo men on sèl fwa map reponn on jounalis petèt se paske misye son idòl li te ye pou mwen e petèt son nèg m te renmen e lontan lèm konn ap tande spòtisibo m te konn tande misye map pale a Roody Sanon yo voye on voice ban mwen kote Roody Sanon di e babekyou gen mèt E Babekyou di l ap fè yon goumen estratejik, efektivman l bloke tèminal Varreux ki se 70 pousan gaz e peyi a l ye. Ou di m ap di w sa e se gwo erè sa nou fè nan peyi a. Nou souzestime moun e ke nou panse tout nèg ki pote zam. Se bandi, se gang. Jodi a li lè pou nou konprann ke e pa tout moun ki pote zam ki bandi. Ok? E li lè ou menm Roody antan ke nèg e pou mwen m jije ki gen yon pakèt kapasite, fòk ou ta kapab fè diferans ant bandi e gwoup ame. Wi efektivman fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Nou se yon gwoup ame. E, se pi gwo fòs nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, se paske nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, nou pa gen bòs nou menm. Nou pa gen patwon. Goumen sa n ap fè a se yon goumen de prensip. Se yon goumen kote ke n ap defann de valè. M te gen dwa chwazi pa mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, paske prezidan Jovenel Moïse jiskaske l mouri e antere jan n toujou di an, li pa t janm fè anyen pou fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen w n manyen tout. E n ap gade seri de moun ki te nan palè nasyonal ki t ap koupe rache, menm on pòs yo pa fè pou yo ta mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Nou menm batay nou jodi an ki fè nap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse se pa paske nou phtk e pa paske nou gen bòs nou dil e nou repetel nou pa gen bòs. Nou ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse se yon kesyon de prensip. Li mèt se te yon bandi e te yon chèf gang e te yon asasen tankou Reginald Boulos, tankou Dimitri Vorbe, tankou Nenel Cassy. Li mèt et on vagabon tankou André Michel ki te prezidan peyi a epi on gwoup moun te voye chache on ekip ti mèsenè, on ekip ti vagabon, on ekip ti delenkan pou yo sot kote yo sòti pou yo vin asasine prezidan peyi nou an. Nou menm nan fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nou tap gen menm konpòtman sa a nou gen la. Nou ka pa dakò a on moun, si nou gen on pwoblèm, nap rezoud li ant Ayisyen ak Ayisyen. Men lè w pran 2 ti vagabon ki sot Kolonbi vin asasinen yon prezidan de fason lach e revòltan konsa, li fristre nou e se objektif goumen nou an sa, se jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Ankò yon fwa ou di, Sanon, m reponn ou pou m jis di w nou pa gen bòs e se menm jan nou te di se Jovenel Moïse ki kreye fòs revolisyonè Jenè Panpanmi e Aleman yon may tou. Fòs Revolisyonè Jenèv pa Fanmi Alye, se zèv Jimmy Chérizier, se zèv Andry Siska, se zèv Ti Jinyò, se zèv Krisla, se zèv Mikano, e zèv Matyas Djouma, s on ekip jenn gason ki te chita ansanm, epi nou te di, Pou ki sa nan geto yo nou pa met tèt nou ansanm? Paske nou remake se chak fwa gen eleksyon, se chak fwa nèg bezwen nou pou n goumen, pou n fè manifestasyon, pou n voye gouvènman ale pou yo, e lè sa yo konnen ke nou menm nan geto yo nou egziste. Epi, lè n fin goumen, swa pou n voye gouvènman an ale, lè n fin goumen, swa pou nou ba yon pouvwa, nou gade nou wè, moun toujou ap dòmi menm kote a kochon nan Waf Jeremi. Moun toujou ap dòmi menm kote a kochon nan Lasalin. Moun Dèlma 2 toujou ap twalèt nan sachè voye nan Kanal Òfele an. De se fè, nou menm, kòm lidè kominotè reskonsab, nou te pran. E desten nou anmè epi n defòme fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Ankò yon fwa, jan m di an, objektif konferans sa, nou anonse yon trèv, men nou pa gen jou, nou pa gen lè, paske batay pou n jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse la, se yon batay ki ap long anpil, paske nenpòt jan. Fòk nou jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Ankò yon fwa, aprè konferans de près sa la, tout katye ki gen fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi, e alye, manyen youn manyen tout, tout katye sa yo ap debloke, jis pou pèmèt e ke lopital yo ravitaye yo pou yo ka jwenn gaz, jis pou nou pèmèt lòt biznis ki bezwen gaz e ki ap itil sosyete a, e ke pou biznis sa yo kapab jwenn gaz. Men, nan jou k ap vin la yo, e mobilizasyon an ap kontinye. E batay pou mennen Prezidan Jovenel Moïse lan e pou jwenn jistis pou Prezidan Jovenel Moïse lan, pèsonn moun pa ka kanpe l. E n ap pwofite tou pou nou pale de, pou nou pale avèk Premye Minis Ariel Henry. Pou nou di Premye Minis Ariel Henry, li dwe tande larezon kote ke nou mande l pou li demisyone le plus vite ke posib, pou yon lòt gouvènman kapab pran plas li a, e gouvènman sa kap gen pou l ranplase Premye Minis Ariel Henry an, Li pap gen ni 2 ni 3 misyon. E se yon gouvènman k ap gen yon kantite minis ki trè redui, paske misyon gouvènman ki pral ranplase Ariel Henry an se jis pou òganize eleksyon lib, onèt e demokratik. E n ap pwofite tou pou nou mande entegrasyon mas yo e ke nan desizyon k ap pran anndan peyi a. N ap mande entegrasyon mas yo, sa vle di kisa? E jodi an, nou remake ke chaje jenn fanm a jenn gason nan katye popilè yo ki ekstrèmeman konpetan. E se jan Remson te reponn nou di sa nou an, nan goumen ki n gen nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi aleman yo nan manyen twoup yo, ou pa wè medsen ki gen ladan l yo. Ou pa wè pwofesyonèl, ou pa wè avoka, ou pa wè teknisyen ki fè pati de fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye. Manyen youn, manyen tout. Jodi a, n ap mande entegrasyon mas yo nan desizyon k ap pran nan peyi an, yon fason pou richès peyi a kapab pi byen pataje. Paske nou gen 5 pou san moun ki gen 85 pou san richès peyi a nan men l. Sa vle di ki sa? Jounen jodi a, nou pa ka pran yon peyi, nou remèt li. ba yon ekip siwo libanè, nou pa ka pran yon peyi nou remèt li ba yon ekip boujwa sansi, yon ekip boujwa konwonpi, epi se moun sa yo ki ap fè lalwa nan peyi a maten, midi, swa, e se moun sa yo ki gen ekonomi peyi an nan men yo, o pwofi de ki moun? E pa o pwofi de pèp la, se o pwofi de yo menm, paske moute anwo Laboul, moute anwo Petyonvil, moute anwo Fèmat, Tomasen, n ap wè tout diferans ki genyen nan de Ayiti n ap pale la yo, epi voye je nou. Nan katye ki gen je nèf yo, n ap konprann ke se de de Ayiti n ap pale e ke ou pa ka pran richès peyi a e ke ou ban yon ti gwoup moun li. E ke papa Desalin pa t goumen pou sa. Desalin nan nan tèt li, se te yon Ayiti kote ke nou tout nou jwenn. Desalin te gen yon Ayiti nan tèt li kote se pa t koulè po nou ki t ap detèmine e ke ki moun nou ka ye e ke ki privilèj nou dwe genyen. Nou ap pwofite e mande ansanm pwojè ke Prezidan Jovenel Moise te kòmanse yo. Tout pwojè Prezidan Jovenel Moise te kòmanse yo, fòk tout pwojè sa yo, alawonnbadè yo pa kanpe. Fòk tout pwojè Prezidan Jovenel Moise te kòmanse yo, fòk tout pwojè sa yo kontinye, paske gon pakèt bagay Prezidan Jovenel Moise te kòmanse fè, se bagay ki t ap itil pèp ayisyen an an jeneral. Nou ap mande ke a pou aparèy jistis lan, n ap mande minis jistis lan, n ap mande chèf polis lan e ke jounen jodi an pou nou sispann e pran lajistis avèk lapolis pou n fè l tounen bagay yon ti gwoup moun, pou n fè l tounen bagay ti zanmi. Jodi a nou an 2021 e nou nan yon syèk ki eksememan avanse nou pa kap fè sa avèk peyi a mesye nap di minis jistis lan nap di direktè jeneral polis lan jiskaprezan ou pat dwe la men ou gentan la deja avan ke ou demisyone oubyen avan ke ou ale moutre pèp la e ke se pa yon pwoblèm pèsonèl ou genyen avèk fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout sam vle di pa la map site non 2 siwo libanè 2 milat ki gen manda dèyè yo M ap pale de Rudolph Jaar M ap pale Nou konn Rudolph Jaar se yon nèg e ke Diye te arete deja pou kokayin E Rudolph Jaar melanje avèk Samy Yandal Yo genyen manda dèyè yo M poko janm tande Direktè Jeneral Polis la anonse operasyon pou arete Samy Yandal Rudolph Jean, John Joel Joseph, Paul Denis, Frantz Badio e yon pakèt lòt moun ankò ki finanse tiye prezidan peyi a ki se Jovenel Moïse. N ap mande pou lajistis a lapolis sispann fè bagay patizan pou nou mete ni lajistis ni lapolis an branl pou jwenn asasen kriminèl sa yo ki te patisipe nan asasine prezidan Jovenel Moïse. E nap pwofite ankò de konferans sa pou nou mande prese prese san pèdi tan tout moun ki nan prizon enjisteman, tout moun ke yo te arete swa pou konviksyon politik yo, swa paske moun sa yo te chwazi pa mache nan yon gouvènman kèlkonk, nap mande prese prese san pèdi tan. pou yo mete tout prizonye politik yo deyò paske jodi a nou an 2021 jan n sot di a moun pa ka ap arete moun pou konviksyon politik yo moun pa ka ap pèsekite moun pou konviksyon politik yo se sa k fè nou mande liberasyon prese prese chak grenn moun ki nan prizon. E jan m te di l nan kòmansman e konferans lan, nou mande depa premye minis Ariel Henry. M swete Ariel Henry wè sa k rive an Afganistan. Prezidan Afganistan an te kouri kite pouvwa paske l di li t ap evite yon beny di san. Jodi a, nan mizè moun nan Sid, nan mizè moun nan Grandans, nan mizè moun nan Nip ye la, nou pa remake prezans Leta. Okontrè, se goumen n ap goumen pou pouvwa, se goumen n ap goumen e ke pou nou jwenn e bwat Leta pou n al vòlè. Men, Leta pa prezan nan Sid, Leta pa prezan nan Nip, Leta pa prezan nan Grandans. Nou wè e Sektè Demokratik gen tan mande BMPAD. Tèl tèl lòt kote gen tan mande e tèl ministè. Pandan se tan pèp la ap patoje nan mizè, pèp la ap benyen nan labou avèk kras. Nou di nèg yo se byen konte mal kalkile e pou moun k ap di e ke goumen sa e goumen. E nou gen bòs, nou gen si, nou gen sa. Nap goumen pou nou libere peyi sa anba grif politisyen santi, politisyen kowonpi. Paske yon pèp pa ka viv nan mizè konsa, yon pèp pa ka viv nan kras konsa. Jodi a pou nou chwazi, ou konprann mwen, se goumen pou nou men nap goumen pou pouvwa. Se poutèt sa nap mande Premye Minis Ariel Henry. Kite tèt primati a le pli vit ke posib pou evite yon ben de san. Pou evite yon ben de san, kite tèt primati an. Si nou, fòs revolisyonè je lèp an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, n ap kontinye devlope estrateji e n ap kontinye goumen. E jan n toujou di l la, nou pa t pran en an, de zan, senk an pou n met peyi a nan eta sa. Pou moun k ap di kont revolisyon, apa revolisyon se anba sèlman l rete? Nou ka pran 1 an, nou ka pran 5 an, nou ka pran 10 an. Men sa ki sur, nap rive libere peyi sa anba grif boujwa santi, anba grif boujwa kowonpi. Ankò yon fwa, e nou menm nan fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi alye manyen youn manyen tout, nou vle pèp ayisyen an konnen, goumen sa nap fè a, e pa goumen fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye l ye. Se goumen tout pèp ayisyen an. Se goumen nou chak grenn ayisyen endistenkteman. Se goumen jenn gason ki nan inivèsite yo. Apre nou fin etidye. Nou oblije ap ranpe tankou koulèv pou nou jwenn yon travay. Goumen sa, se goumen pou 50 pousan pitit malere malerèz apre lekòl primè ki pa ka antre nan lekòl segondè yo. Goumen sa, se goumen 85 pousan lekòl nan peyi a ki privatize. Jounen jodi a pitit malere, malerèz pa ka al lekòl. Goumen sa se goumen pou n retire richès peyi a nan men 5 pousan moun ki gen tout richès peyi a nan men yo. Ankò yon fwa n ap remèsye laprès. E m ap di ou di sa non, fò l gade m byen lwen m gen yon bèl kostim sou mwen. E dezòmè m pa bandi ankò paske ann Ayiti depi ou gen kostim ou pa bandi. E ou di men granmoun sou ou, petèt ou te yon idòl, men goumen m ap fè jodi a la m pa gen tan pou m gen idòl, m pa gen tan pou m gen zanmi paske wè n ap mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Li mèt ete Martine Moise. Li mèt sete 2 pitit Jovenel yo. Ki kanpe an kwa pou Jovenel pa jwenn jistis. Woulo fòs revolisyonè. Jenè pa fanmi e alye. Manyen oun manyen tout lap pase sou yo. Nap trase oun egzanp nan peyi a pou okin ti vagabon ki pa janm peye moun vin asasine oun prezidan nan peyi a. Ankò oun fwa mèsi. E trèv la lanse nan zòn ki gen G9 yo. E ke nou pral debloke. E ke pou lopital yo pwofite e. Ravitaye nou an gaz, paske nan jou k ap vin la yo, fòs revolisyonè Jenèv an fanmi aleman youn manyen tout ap retounen sou beton ankò pou n egzije depa Premye Minis Ariel Henry e pou n mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Lajistis, lapolis, avan m ale, n ap mande lajistis a lapolis pou n fè travay nou. Paske mou te la a, sou Bèlè, anlè Bèlè, le 25 fevriye 2021, prizon sivil Kwadèboukè e kase, Se te Anel Joseph avèk Kempès Sanon ki kraze l. Se Kempès Sanon sa nou wè nan videyo avèk mayo ble manch raz kap di l pral mache pran Babekyou. Kempès Sanon se li k te tiye responsab prizon sivil Kwadèboukè a enspektè divizyonè a. Li k touye l pou l te ka sove nan prizon. Jounen jodi a si lapolis di l ap chache bandi l ap arete moun, pa di w ap vin nan katye k gen Jenèf epi gen kote w poko janm ale. Nou viktim sa pandan Jovenel Moïse te la, nou te konn di e Jovenel Moïse te konn pwoteje Jenèf. Jodi a tout moun wè reyalite a e pa sa l ye. Ankò yon fwa mèsi e mesye ki nan fòs revolisyonè Jenèv an fanmi a e alye yo tann modòd pèp ayisyen an tann modòd paske goumen aplong pou n libere peyi sa mèsi anpil.